Nan jou pase yo, lapolis te anonse yo arete yon jenn gason nan Miragwàn ki se Clovens Jean Jacques. Ebyen, jenn gason sa a ki fè konnen li te pase yon bann tan nan Pòtoprens, li te pase tan nan zòn Dòsèl, men li wè sitiyasyon an ti jan konplike puiske bandi yo ap tire, li oblije desann lakay li. la l rete nan miragwàn e byen rive l rive pèp ayisyen sa w tande a pandan l al fè yon sètifika kòm ou konnen nan moman an sitiyasyon an difisil tout moun ap fon jan gade nou pou wè kòman yo te kapab lage pye yo kay tonton sam avèk pwogram imanitè prezidan bayiden nan ti konprann e byen jenn gason sa ki leve l desann l al fè yon sètifika e se la lapolis pral depoze lapat sou li fè konnen li fè pati de gang vitelòm. Donk, frè se sè byeneme, anpil moun te di men, èske se paske jenòm sa a li gen cheve nan tèt li ki fè yo trete l kòm bandi? Men, sa pa fè sans. Sou ki baz polisye a di misye se yon bandi? Èske se paske li t ap viv nan Tòsèl akoz ensekirite l pete kouri pou fè konnen l se bandi? Men non! Ki enfòmasyon chèf la genyen pou di ke jenòm sa a li se bandi? Donk, jenòm nan fè konnen, li fèt nan zòn nan, li leve, men li pase plis tan nan Pòtoprens, nan divès zòn, li te rete Nazon, pou site sa yo sèlman. Anpil moun nan zòn nan di, yo pa rekonèt li, tandiske manman l ret nan zòn nan, ti sè l rete nan zòn nan. Apre arestasyon l, donk lapolis prezante l kòm bandi etsetera, byen ke sa pa t sipoze fèt, ti konpran. Paske ou pa kenbe moun nan an flagran, ti konpran. Donk si ke m kenbe moun nan ansanm avèk yon zam ilegal, la m ka di men, men, men, men, men, ou byen si m te gen antèn sou li. Men si son moun ki mache k vini, son sètifika, se pa nan mawon, se pa nan kouri l te al lapolis, donk la a pa mande pou ap ekzibe. Li enpòtan pou ke ou mennen envestigasyon pou konnen dabò avan menm ou pibliye foto moun sa paske premye kouch moun ki te deja wè videyo kote ou prezante l kòm bandi a ebyen dezyèm kouch moun ki pral wè kote ou libere l ke l pa bandi a se pa menm kantite a l ap ye. Donk, kanmenm, gon seri de moun kap toujou ret avèk menm vye imaj la nan tèt yo de jenn gason sa. Donk, la polis li enpòtan mezanmi pou ke nou jere dosye sa. Epi frè e sè byeneme, anpil wounouwou nou fèt nan la repiblik, anpil moun rele anmwey, anpil jounalis di non se pa nòmal, jenn gason an pa bandi, donk rapidman komisè Muscadin li menm ta pral entèvni nan dosye a. e entèvni komisè a entèvni nan dosye a hier Clovens Jean Jacques arive jwenn liberasyon l e frè se sè byen eme nan emisyon boukante la parol komisè Muscadin ta pral bay plis detay toujou sou dosye sa mwen envite w swiv ansanm avè m. E tip sa a ki te arete a pa lapolis la M tande misye, m te debake nan zòn bò lakay li. CG, CG, anvan n vin jwenn misye, mwen aprann nan moman n ap pale la, ou twouve w dan sèvis imigrasyon ki genyen nan depateman la. Ou nan Miragwàn la. Ou poko fin travay. Wi, egzat. Non, non, negatif. M poko fin travay. Pou leprezan la, mwen t ap sele tout moun ki ap dòmi aswè a nan imigrasyon an. paske m pa vle gen abi k fèt. Lè m seleran sa vle di ke mwen gen yon remak ke m ba chak moun k ap dòmi nan imigrasyon aswè a, dayè gen yon foul prèske m mèt di w prèske mil moun k ap dòmi aswè a la nan imigrasyon. Moun sa yo soti Jeremi, yo soti Okay, yo soti Kafou, Gresye, Lewogàn, Grangwav. Donk majorite moun sa yo se pa moun Miragoane. Petèt Ou ka petèt jwenn e chak jou ou ka jwenn moun 10 moun Miragwàn petèt ki fè paspò. E tout moun sa yo se moun ki soti Kafou, Gresye. Konnen yo pa kapab travèse Matisan, yo vin oblije lage kò yo nan nip peyi a pou ke yo fè paspò yo. Donk pou le prezan la, y ap dòmi nan lokal nan konplèks la ki se lakou lokal imigrasyon an. E tout moun yo la, y ap dòmi. E yo gen ti radyo yo, genyen k ap fè mizik yo. E bon, an chèn. E nou te avèk yo a 3 zè a. Pou le prezan la nou avèk yo toujou. Donk nap kontinye travay pou popilasyon an jiskaske nou pa kapab ankò. Trè byen mèsi e deja bon travay Jean Ernest Muscadin. Cloven Jean Jacques sitwayen sa lapolis te prezante kòm manb gang Vitelhomme se konsa lapolis te prezante li E di mwen, relasyon ou menm, ou byen relasyon pakè a avèk la polis, se ki sa li? Eske nou an armoni? Eske nou travay de konsè? Kouman sa ye seje? E relasyon mwen avèk pakè a, e son relasyon pakè a avèk la polis, son relasyon ki etwat. E nou goun direktè depatmantal ki konpren, kap travay, e ki deside met pil atè, ki deside travay de konsè avèk pakè a. Nouvo SDP a ki se enspektè komisè Chal Franswa ki se yon moun kapab, yon moun enfatigab ki kanpe avèk nou. Nou gen yon staf idmo solid k ap batay maten, midi, swa. Nou gen yon SDPJ konplè ki kanpe. Relasyon pakè a avèk komisè Muscadin, relasyon komisè Muscadin avèk lapolis se yon relasyon kèdwat. Mèt di w Muscadin avèk lapolis se de zèl yon sèl zwazo. Donk nou gade menm kote, nou soti menm kote, nou pral menm kote. Jisteman, antouka trè enteresan. Lapolis te arete Clovens Jean Jacques, men fò m eksplike moun yo ke lapolis toujou arete, se pou lajistis lapolis arete, se pa pou tèt li, yo defere l oprè de pakè a e ou pran desizyon. Men di nou, èske lapolis te genyen de enfòmasyon sou sitwayen sa a? Poukisa lapolis te arete misye? E menm, presipite, si n ka di l konsa, pou prezante l kòm yon manb gang Vitelòm. Ban m ba l, pou m klè avèk ou, li pa sekrè pou pesonn komisarya nan peyi a, yo pa ka di yo pa t gen foto tip sa a avèk non li k ap sikile sou telefòn polisye yo, komisarya Okay, polisye Okay, polisye tout kote nèt te gen. Men yo te di misye se Miagwàn ki t ap vini. Ok e alèt sa se yon ministè nan peyi a ki te bay li. Lè m di yon ministè a m pa bezwen di ki ministè ki te bay li. Efektivman wi alèt la te lanse, 2 semèn apre yo fini pa entèsepte misye di kote de Miragwàn. Men fò m di w tou e jou madi a, madi pase a nou te entèsepte, nou te arete yon tip ki sanble tèt koupe avèk nèg la. Efektivman wi nou tande misye, nou relache misye nou wè se pat misye. Tip sa se moun Miragwàn li ye. Ok. Bon pa la swit la polis fini pa arete tip sa mwen nan yo di ki se manm gang vye lom. Selon ankèt pam lèm debake la pas kote misye te yo te soti a mwen jwenn 5 moun ki temwanye an favè misye. Donk wa imajine w ou debake yon kote ou jwenn ou poze 5 moun kesyon sou nèg la yo di w a wi se vre nèg sa son tip serye l ye Nou pa konn misye, sof ke nou pa konn misye nan gang ni nan vòlè. Sof ke li te fè yon karyè tan Pòtoprens, nou pa konnen pou tan li te fè Pòtoprens yo. Men pou la a bò isi a la non. M di misye pa gen zam? Yo di m non misye pa gen zam. M di nou pa konn tande tire nan lakou lakay misye? Yo di m non. Donk 5 sou 5 tout moun reponn an linanimite e pozitif de misye. Misye pa gen oken move presedan nan zòn nan. Avèk sa, lapolis te vin defere li ban nou jodi an. Lè lapolis defere li, nou tande misye, nou poze misye tout kesyon ki pou e ke lapolis, tout chaj ke lapolis te chaje l yo, a se ki gen atrè avèk lanmò enspektè polis la, e komisè polis la, sa ki te direktè akademi an. Misye nonm Arinton Arinton Rigo. Egzakteman. Li te vle, yo di misye konnen krim nan. Yo di l li pa konn moun konsa e m mande l jou dat krim nan, ki bò l te ye? Li di m li te Miragwàn. Depi konbyen tan l sot Miragwàn? E anba a li di m li genyen prèske prèske ennan edmi depi li kite Pòtoprens. Non men nan dosye nan dosye lapolis voye nan pakè a, èske ou wè de eleman ki ta kanmenm lye misye a yon gang? Paske si lapolis di misye nan gang, kanmenm gen de prèv paske gon ti gon minimòm ankèt pou lapolis sa mennen a eske genyen de endis kòm si lapolis voye misye san anyen? Lapolis chaje misye yo di misye nan manm gang vitelòm men sa ak ki dosye fò gen eleman? pa gen anyen telefòn misye? Telefòn misye san te kache, SDPJ pa jwenn nimewo nèg gang yo ladan l. Pa gen oken nimewo ki kode. E menm kantèske nimewo a te kode, mwen tap gen enfòmasyon sou nimewo kode a, m tap pran nimewo sa a, m tap ekri Digicel, m tap di pou kiyès nimewo sa ye, Digicel tap di m telefòn sa se telefòn tèl moun, tèl moun, tèl moun. Bon, anpil nan yo tou, ou konnen Digicel fè dezòd tou, anpil nan yo, bon, ou konn tcheke Digicel tou, telefòn sa yo pa anrejistre frè m. ok. Wi sa e moun kap tann sin nan lari a nou pral vini sou clovens jean jacques liberasyon an pandan w pale de nèg ki gen telefòn yo men se de kòd yo mete e mwen raple m dènyèman te gen 3 jèn gason ki tap pran direksyon grandans e ou te genyen de enfòmasyon sou yo ou arete mesye sa yo e malerezman oubyen erezman nap di l konsa ou pat jwenn zam sou yo mesye sa yo Ou te al avèk yo jodi a dosye a nan kabiyen destriksyon. Men ou fè konnen ke ou jwenn de telefon nan men mesye sa yo. Telefon sa yo se avèk kòd sèlman. Nèk yo pa mete non moun. Se kòd se 718, 300, 719, 485. Se telefon sa yo nan SDPJ. Telefon nèk yo nan SDPJ. E lò vre nimewo sa yo. Lò ekri Digicel, Digicel di ou telefon sa yo. Men pou kiyès yo e. E enfòmasyon ta fè kwè, enfòmasyon ta fè kwè ke nèg nan gang yo, yo gen de lyen avèk de otorite. E ou te etone wè, gen de nimewo wè, se nimewo otorite. Politik e otorite jidisyè, e menm de nèg ki nan la polis. Monchè, pou m di yon bagay byen, sa pèt arive, nenpòt nèg nan peyi a ka gen telefòn komisè Miskaden. Alò pran ti mesye Matisan yo, yo konn rele m yo ban m presyon, yo di m yo konn kay mwen, yo sesi, yo sela, yo y ap kidnape mwen, y ap pase sou lanmè avèk mwen, y ap voye senk machin bakòp vin chache mwen. Men m toujou di yo m ap tann yo. E fò yo pa atann ke mwen menm m pral batay avèk yo tou senpleman avèk manchon ki nan men m nan. E m gen lòt mwayen pou m aneyanti yo a distans pandan ke m wè yo. Brèf, ban m ba l ou, sa vle pa yo vin lage nimewo nèg. Se pa paske yon nèg gen nimewo ou, pou moun ki di ki li enplike avèk li. Men lesansyèl la, poukisa k fè li gen nimewo a? Li oblije maske l. Ou ka gen nimewo komisè Muscadin, ou retire Muscadin. Men poukisa k fè w ap met kapo 1, kapo 2, kapo 3, kapo 4? Lè w met kapo 1 an, lè w mande Digicel, Digicel di w nimewo sa a e tèl nimewo li ye. Gen plizyè chofè machin ap di w wi nimewo sa a se nimewo entèl. Dayè nimewo nèg gang yo, nèg anba sa yo, tout chofè machin konnen l. Avan yo pase, yo rele, yo di, a, ti pa yo a nan men yo, y ap pase bagay pa yo a Matisan. Ou menm, Guy, yo genlè pa konnen l ou menm. Men yon nèg ki komisè gouvènman, k ap travay, pa gen dwa pa gen nimewo vakabon sa yo. E vakabon sa yo, yo konn rele w pou yo ba w presyon. Donk se pa paske yo di a la yon nèg ta gen dwa kenbe m ou jwenn nimewo vakabon sa yo sou telefòn pa m, pa egzanp. Men yon vakabon k ap rele m, k ap di m sesi, k ap di m sela, m ka toujou pran nimewo sa a, men mwen ekri entèl entèl sou li. Ki defo tou? Ki yon seri de bagay sa yo nèg sa yo pase hors de la presse. La presse pa enfòme. Sa yo fèt an silans. Lè piblik ta mande l la pou l fèt la. Ok? Paske banm ba l ou Guerrier, fò n kle ak ou nèg. Kwè, pou w chanje yon peyi, pou w batay kont vakabon sa yo, fò w ka fè menm jan avèk George Washington. Fòk gen nèg ki pou bay swè yo, ke se lapolis avèk lajistis. Wap tande m? Fòk gen nèg kap bay san yo tou an fòk san nèg yo koule fòk gin dlo kap koule nan je manman yo papa yo frè yo sè yo donk likid imèn yo fòk yo koule istwa likid imèn yo ki se dlo ki se san ki se swen fòk yo koule donk komisè miskaden ap kontinye bay swèl an fas tout ti vagabon ki gen zam kap teworize moun nan gran sid la. E si w nan lwès la, w ap eseye travèse Nip lan, ou p ap kapab. Si w ta resi travè, si w ta tante travèse l, mwen enfòme, m ap kanpe w. E se si w a kanpe, se si w vle kanpe, w a kanpe. Dayè, ou pa ka pa kanpe. Dayè, m gen mwayen pou m fè w kanpe. Oke? Oke. Anfèt, komisè, jodi an, pakè pran desizyon libere Clovens Jean-Jacques, Men jèn gason sa foto l te gentan e video l te gentan ap pibliye kòm nèg ki nan gang. Bon, nan nivo pakè a, m pa konnen ki dispozisyon nou pral pran, èske n ap ba l yon sètifika, men jan l te di an, sèke imaj li deja sal deja, sa pral pran di tan pou misye kapab repare tèt li. Ou dakò? E si pakè a lage li, otomatikman pakè a lage li, e pakè a deja blanchi. tout sa yon moun nan sosyete a kapab konsidere menm. Paske si l te nan gang, si te gen verasite nan sa yo di a, te gen prèv konkòdan, te gen endis ase ki sifizan, komisè Muscadin pa t ap lage non. Mesye si m t ap voye l nan prizon Tigwav oubyen m t ap voye l nan prizon Ansavo, bon pou ke lajistis fè wout avèk li. Antouka e wi, ou mèt pale komisè. Donk kanta ti mesye ki gen zam nan men yo a, ki se bandi, ki de asasen, ou di mwen de bandi deklare, de bandi de non, m pa di de bandi de mak non, de bandi de non, k ap fè krim nan sosyete a, k ap tiye moun avèk ou san zam, l ap mal pou yo. Avèk ou san zam. Paske konn sou de nèg nan peyi a la, ou pa bezwen kwaze nèg sa yo a zam. Paske nèg sa yo fè fè twòp moun kriye nan sosyete a. Nèg sa yo fè koule twòp san. Fòk san yo koule kèlke pa tou. Fòk manman yo, papa yo, frè yo, sè yo gen dlo nan je yo tou. Paske moun sa yo pa ka kontinye ap fè moun kriye. Nan Nip lan la a, nèg yo kidnape 2 moun. Yo kidnape yon ansyen depite. Yo kidnape yon lòt ti ki abite tou pre Radyo Savaks. Yon ti malere podyab, bon y ap libere li. Non, e, e, e, e, e, komisè, CG, CG, sa vle di nan Nip gen kidnaping k ap fèt nan vil la menm? Yo an kontak avèk mwen. Men m aprann tou ke gen de chèf de gang ki genyen plizyè chofè moto, gen biznis moto menm nan departeman an, notamman nan vil Fondènèg. Wi, nan vil Fondènèg, Plas Fikèp Wesonn, Ti Lavi chaje motosiklèt anba nèg k ap travay avèk manman li. Mwen nan nèg sa yo. Se de moun yo, chak samdi oubyen chak 22 jou, bon anfen, yo peye manman l. Kan Sid la, n ap lage l ba yo. Nou pa p lage l ba yo. Avan yè swa la, nèg yo tante kidnape yon nèg nan Ogad. Bon, e gras a Dye, nèg sa rive sove. M aprann sa. Nèg yo se sove nan yon kamyonèt. Te gen yon tantativ ki t ap fè. Eske yo pa janm yon lè fè yon ti pale avè w pou di, monchè, Jean Ernest Muscadin, vin ban nou kout men nan Pòtoprens? Kòmsi pa janm gen yon moun nan Leta ki rapwoche w nan sans sa a? Eee nèg nan leta yo podyab yo gen dwa ee bon m pap di yo pa gen volonte non men sof ke ou konnen yo kapab plis wi ou konprann pa yon seri ee bon wi bon pa yon seri de sektè ke m pa konnen ou konprann yo ka toujou plis yo ka toujou bon pè paske lè w gade prezidan Jovenel se yon nèg ki te eli nèg ou pa ka prezidan eli pou pè batay a nèg sa yo. Woo yon nèg ki pa prezidan yo 2 ki vin la jodi a la nap tou veye pyel donk prezidan jovenel wap tande m menm m pap di se lachete l non men sil te gen sil te gen kran li tap kanpe goumen a nèg yo li tap eradike nèg yo paske jodi a la m di w sa deja m te di w sa an prive gen tip la ou wè jodi a la kap bat kò yo kap fè grand gèl nan matisan kap ouvè kò yo m te gen enfòmasyon sou yo. Manman yo anba a, gen sè yo anba a, gen kay yo anba a, men yo pa ka desann. Yo pa ka desann. Men, men, men, sèche banm tou mando, banm tou mando sa, piske m te fè yon ti pase anba a, m te wè mezon konstriksyon, kay ti lapli ap konstri, men, kòmsi manman an menm, kòmsi kominote a pa janm pale a manman an, paske moun nan nip viktim de sa nèg yo ap fè la a. Moun fondènèg viktim, èske kòmsi pa gen okenn moun ki pale a manman misye, ki eksplike l si l pa ta ka ba yon kout men, m pa konnen, pa janm gen yon tantativ konsa k fèt. A, yo pa p janm ba la regle. Yo pè, podyab. Yo pè pou chèf la ba voye bagay kraze yo. Y ap toujou pè. Ok? Donk, jodi a la, kran moun, kran Majorite moun nan mit gen, se paske yo konnen m kanpe avèk yo e yo kanpe avèk mwen tou. Ki fè ke lè yo konnen nèg gen zam nan zòn nan, nèg la se bandi li, li se asasen, yo pa pè l. Y ap rele m. E lè yo rele m, yo konnen m ap debake. E lè m debake, sa pou m fè a, m ap fè l. Ok. Dènyè. Paske m pa p, kòm m sou Edye Lòm m sot site la a. Jodi a la mèt la, nèg sa yo, si m kwaze avèk yo pou evite twòp tole fèt nan peyi a, ou tande m, ou ta gen dwa pale, ou mate, ou jwenn yon atè. Men ou ta gen dwa pa janm jwenn tras nèg sa yo tou. Patou se entèl ou konn relel la epa vre pandan ou konn pale avèk chèf entèl ou ka pase dèyè yo a 10 ti sòlda yo kanpew yo stopew yo met bal sou ou paske ou konn pale ak youn men ou pa konn pale ak tout ou tou mwens fò ta voye fotow devan ou ka tou rele entèl pou zentèl ou pral pase men lèw rele entèl ou pral pase a entèl la kapab toujou rele sòlda yo deyò a di a tèl kado nwa tèl koulè tèl koulè se poul pase la epi lèw pase yo kitew pase sa peta rive men. Ou ka rive pi devan yon lòt nèg yon lòt nèg ki pa t resevwa apèl, ki pa t nan staf sa a met bal sou ou wi. Pa gen moun ki alabri de nèg sa yo non menm. E sèl Lalin nan wi ki alabri de nèg sa yo. Sèl Lalin nan w ap gade Kanlè a ki alabri de nèg sa yo. Pèsonn pa alabri de yo. Radyo kote w ye a pa alabri. Ou pa alabri. Machin ou pa alabri. Anyen ou pa alabri. Wi, wi, nou konn sa. Gon pwovèb ki di, nan keyi mango mi, vèt ka tonbe tou. Eksplike moun yo, nan ki fason on moun ap fè zòn nan epi nou tande e pakè a Jean Ernest Muscadin pran moun nan e ke moun sa li disparèt oubyen moun sa pap janm fè sa ankò. Epa pase talè talè se je paske gon polemik kap fèt nan peyi a sou Facebook ou byen nan de rezo y ap di ke Muscadin sa son nèg ki kriminèl etc. Kounya, pase eksplike moun yo nan ki kondisyon, nan ki kontèks on moun ka viktim ou byen l ka disparèt ou byen si m ap di mo a klèman yo ka egzekite l lè l ap pase nan zòn sa. Nan ki kontèks? Eksplike m. Pase gen de moun ki. ki di tout bagay men dènyèman ou te pran 3 nèg ki pat gen zam avèk yo men jodi an nèg sa yo dosye yo nan kabiyen destriksyon sa vle di yo pa mouri men di nou nan ki moman nan ki moman ou moun ka viktim ki ka pèdi la vil si la pase nan zòn nan ou bwen yo ka deside ekzekite l nan ki moman mwen mal ti mesye matisan yo ti mesye ki nan geng yo obsède m. Wi nap koute w. Majorite chofè konnen yo. Majorite moun kap pase bò lari a konn nèg yo. E se si, men gen nèg pam ki abite au cœur du village. Lèm di ok m gen nèg ki abite au cœur du village, m pa bezwen presize. Lè nèg yo ap soti, nou enfòme. Lè yal Jeremi, nou enfòme. Gèye, ou gentan pale destinasyon sa. Men ki valè foto nèg m voye ba ou, m di w ki pase pa tèl wa, men ki bò y ale, men ki bò y ale. Ou gentan pale destinasyon sa. Non men, men tande, tande, si nap fon travay pou peyi ya, ou ka kan men di sa poto prens, paske gen de informasyon, bon mwen m konen gen de mouvman ki kon bral fèt delma, ou ou kouran de li, men pou ki sa w pa ka bay on nèk informasyon nan poto prens pou l fè suivi? Si m ta, si m ta gen informasyon pou m ta voye, pou m ta voye ba ti misye swat yo, men po di a ti misye swat yo, eske ti misye yo ka deside yon bon maten, yo pran galil yo, yo pran machin yo, yo di yo pral fè operasyon. Eske ti mesye si mwen potoprens yo, ou ta voye enfòmasyon ba yo, kòm mwen an kontak ak tout baz nèg sa yo, wap tande m? Eske nèg sa yo kounya la ou pral di konsa ke, ke ou pral, menm si ou voye enfòmasyon an ba yo yap di w se je, yo pap kapab. Fò w pa bliye lapolis sa se ajan ki fè l. Lè m di lapolis sa se ajan ki fè l, se ajan 1, ajan 2, ajan 3, ajan 4. Se nèg sa yo nan lari a, ki nan modo yon machin, ki nan yon fizi, kap tire a bandi. Se pa gwo chèf yo. Gwo chèf yo se nan biwo yo chita. Donk, a nèg mwen kontak yo se avèk ti ajan yo. Ajan yo pa gen pouvwa. Wè, se ba yo m te ka voye enfòmasyon an. E yo gen enfòmasyon an tou wi. La m voye l ba ou. M gen nèg Simon m voye l ba yo. M gen nèg Swat m voye ba yo wi. Men domaj yo pa ka fè anyen. Tout aksyon pou nèg yo fè sou bandi a yo, se yon kou izole wi. Jodi a kot Ti Magadou? Ou tande Ti Magadou nan peyi a? Èske ou tande Ti Magadou nan peyi a? Muscadin ou toujou tande komisè Muscadin e se paske ministè de la justice plus plus ou mwen li di bon e sa la li pap kite gran sud la bay nèg yo peri epi yo kite nou frape wi ok ok donk ministè de la justice pa pou gang nan m pa konn m pa janm jwenn presyon pou wa non sa te kache men sof ke m gen ansyen minis Rockfeller Vincent ki te depi fon mwa l pa tande m frape fò l rele m pou di m sa ki te gen sa k pase. Li pran tel moto la lale li poko tounen. Lè w ba nèg yo nimewo w, nèg yo rele w le moman ke taksiman ki tal depoze nèg la la. Lè w tcheke taksiman nan kòm se yon djòb bann li ye, se yon djòb ke li tap fè, ou di misye gen tel nèg, tel nèg, tel nèg ou te konn tal depoze tel kote. Ki bo w tal depoze l? Lap di w a se je e m fè yon djòb pou 300 dola a misye, m pran misye mache mango, m al lage misye Aken. Men sof ke bandi a li menm, li gon kalkil pou l fè. Li gon kalkil pou l fè. Anpil de fwa li chanje rad, anpil de fwa li chanje tenis, anpil de fwa li chanje kit, anpil de fwa yo transfigure. Gen nèg, lè w pran tit la, gen rezon w pa sou. Sa ke m te pran misye, se kolye anpoul la ki te mèt te m pran l. Kote nèg yo pase bal afrik yo nèg yo se jeremi yap bwè kòb yo lèm rive antann ki jeremi antann jeremi ap di men kibò yo ye men nan libi men nan kibò kote nèg yo ye men ak kiyès yap bwè lè ou te dim èskem paka pran mesaj sa m voyel ba otorite anba m di li di gen referans lè ou timoun toujou kounya la ou pral mandem poum pran yon mesaj parèy m pral voyel ba yon seri de nèg anba sa dodo tanpri fè respèw ok. Donk, nou pa pèmèt yo, n ap kontinye frape. Nou kanpe menm nan sid la, jan n kanpe la, san pè, san krent. Nou p ap kanpe, nou p ap fè vag. Kanta ti mesye bandi yo, kanta ti mesye asasen yo, nou p ap ba nèg yo legen. Pou kèlkeswa rezon, nou p ap ba nèg yo legen. Nèg yo gen zam nan men yo, nèg yo ap tiye popilasyon, yo tiye dyaspora, yo tiye doktè, yo tiye enjenyè, yo tiye tout kalte moun nan sosyete a. Men fòk gen yon nèg ki pou kanpe anfas yo. Fòk gen dèzòm brav ki pou kanpe anfas nèg yo, ki dakò bay swèl pou san vakabon sa yo koule, pou manman yo, papa yo, frè e sè yo kontinye ap kriye. Ou pa wè menm sou rezo sosyo yo gen moun kap kriye pou yo? Menm sou rezo sosyo yo gen moun kap kriye pou yo wi Guerrier. Non men fòk non men fòk plan an chanje kan. Chak jou se pa pitit pèp la ki pou ap kriye. Chak jou se pa fanmi Erik Jan Batis, se pa fanmi Yvon Bussiet, se pa se pa fanmi e polisye ki pou ap kriye. Men fòk nèg yo manyen kriye tou. Antouka e men men fok pè la chanje kan. Fok la pè li chanje kan. Fok la kwa ale e kay vwazen an tou. Li pa ka rete la. Se je men men antouka mèsi anpil men an giz de konklizyon ki dènye mo ou genyen pou sosyete a pou peyi an jeneral. E pou peyi an jeneral n ap toujou voye alèt di ba nèg yo. Pou n di nèg yo nou pran se defi yo. pou n di yo se pa chak jou lòt depatman ap lage bay yo. Yon bon maten ap gen yon nèg nan lwès la ki kanpe, ki gen otorite k ap chwazi kanpe goumen avèk yo, k ap batay avèk nèg yo. Paske yo di a lwès la pouri nan tout kò l. Ok? Donk Ayiti p ap peri, dyaspora yo pa bezwen pè, yo pa bezwen dekouraje komèsan yo, antreprenè yo, òm dafè yo di yo pran pasyans. Vwala, frè e sè byeneme ou t ap tande entèvansyon komisè Muscadin sou dosye Colovens Jean Jacques, donk komisè bon kouraj e bon travay. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ak kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo, orevwa a la pwochèn, bizou bizou an love.